Mezanmi nou tout ki la, tout moun ka rive nan sitiyasyon konsa. Poukisa yon moun depi wap tann koute pran pawòl zanmi, wap toujou cho, ou pap janm anpè. Paske zanmi ou wè la, zanmi ap baw konsèy, se lè ou pran nan kadi a lè sa wap wè kisa zanmi te ye. Mezanmi sak pase 2 zanmi Adenis. Menm m konnen se ton bon chwa. Lè m jwenn Madelis, li fè tout sa l ap fè. E apre li soti, m di mesye gen de bagay fò nou fredi nou nan katye nou. N ap fè, n ap fè gen yon jou pou nou pa fè ankò. M di non, pa fè sa. Enben, kounye a la, lè yo te fè tout bagay, yo konn tout kòman, sa yo te fè? Yo kite mwen sèl an m anraje. Malad nan zye, m pa biyè w yo kite mwen sèl an nan aje. Pandan yo kite mwen sèl an nan aje a, mwen menm m bat m bat, m mande ti travay, m mande bagay, m jwenn yon kote m poze. Pandan m jwenn yon kote m poze. Men la pou sak pase jodia la ou met ap peze tèt ou pale pi fò nèg gen moun ki pa tande ou met te poze yon jou bagay. Enfòmasyon konfime, nan moman nap pale a la, dezyèm chèf gang Savyen an, nou vle pale de nou twòp, bwè dlo bouch li, enfòmasyon sa ta tonbe, yo fè konnen apre chèf la fin bwè yon extra de malt ki ta domine l e l al kouche li pa janm leve ankò chèf gang nou twòp soti de lavi a lamò Sofia TV 83 rezo enfòmasyon bonjou bonswa tout moun nou kontan pou n prezante w dènye pwen k ap fè esansyèl nan nouvèl la jodi a ankò n koube n byen ba pou n salye tout zanmi fanatik ki konekte n nan 4 kwen mond lan medam mesye si w pa prese fon ti chita tande nouvèl yo an detay nan savyen anpil moun ap kontinye fete Menm jan yo fè konnen tou chèf gang nou twòp pase alenfinitif jodi a e se ta yon pwazon li ta pran nan yon boutèy extrait de malt men moun yo fè konnen se paske l pa t byen l al kouche sa w tande a menm sòlda yo ankò nan baz Luckson nan pase misye alenfinitif li pran nan bwa kale lanati ba li nan latibonit bagay yo sanse dejenere kote n ap pale a la chèf gang kokorat san ras la nan gwo pwoblèm. Komisè Gazeus retire vòlè met vòlè, kote yo fin revoke l, yo menm mete yon lòt vòlè selon sa yo fè konnen se ta ansyen komisè Senmak la yo te deja limoje pou vòl e jodi a ki vin pou kwè l ye la a ap dirije pakè vil Gonayiv la. Nou prale nan Vilaj Dedye Theriel Thelus deja anonse nouvèl la, efektivman chèf gang Izo nan gwo pwoblèm li pa ka fè yon pa kita yon pa nago Pandansetan, lapolis ap veye anwo anba pou yo trake bandi sa a, e se sa tout moun ap tann kilè yo pral tande gwo sore sa a ta tonbe, tout dispozisyon gentan pran pou kapab mete Izo hors d'état de nuit, menm jan operasyon Bwa Kale a ap kontinye nan tout peyi a. Anpil enfòmasyon nan nouvèl la pou jodi a medam mesye rete konekte ansanm avè n, pa bliye pi gwo nouvèl yo se la sou Sofia TV 83 wap tande yo, sonje abòne ansanm avè n, pataje videyo a ak lòt zanmi. N ap kontinye travay pou grandi kominote nou an epi pote nouvèl la pou ou san fòs kote. Twòp ti òganizasyon k ap di an nou fè si, an nou fè si, an nou fè si. Nou vle yon chanjman. Nou vle wè yon lòt nasyon, yon lòt pèp avèk yon lòt mantalite. Prezidan Jovenel Moïse di nou l ale. Men kòman peyi a ye. Men kiyès ki enmi nou. Mentnan, nou sipoze itilize dènye pawòl prezidan Jovenel Moïse yo. Pa reponn ak revandikasyon yo, y ap kontinye ak seri mobilizasyon yo jiskaske Leta santral. Gen bagay ke m konnen nou pa konnen. Nou pap di yo nonpli. Jis sa m ap mande nou, yon ti pasyans. Yon ti pasyans. Yon ti pasyans. Paske batay la, fòk li ale kote ki pou l ale an. San pli tarde medam mesye nou pral rantre dirèkteman avèk Yves Juste. Yves Juste frèm kòman w ye? Bonsoir pdg, Bosta John, bonsoir madame Sarah kap swiv nou a distans e bonsoir avèk chak grenn fidèl oditè, oditris Bosta John TV a travè mond lan. Gang Savyen an pèdi yon gwo gwo sòlda. Gwo gwo sòlda a se dezyèm chèf gang Savyen an ki rele Nitròp. Nitròp misye mouri yè dimanch lan kote ke aprè misye te fin fè yon kòlè avèk plizyè lòt sòlda nan baz la, misye te al bwè yon ekstrè de mal, ebyen ekstrè de mal la li menm ki ba misye yon arè kadyak. Sa ki lakoz ke misye te la, li pa la ankò, sa vle di klèman ke dezyèm chèf gang Savyen an, nou twòp, misye pèdi lavi l. Wala pdg Busta John, m panse n ka tou antre dirèkteman nan kòmantè yo. Non e kòm lè ap kouri jis nou vrèman apresye sa frèm frèm nan pou entèvansyon an la mentnan kòm ou di pèp la Canada refize ankò yn fwa paske Te genyen plizyè akò ki t ap sinye pou yo te kapab vin fè yon kout kreyon. E se poutèt sa ke nou di moun nan Kanada yo, Atansyon! Atansyon! Lè nou mande nou vin kanpe se kantite nou bezwen. Pase gen de kesyon ke yo poze fòk nou bay de repons. Nou bezwen kantite nan lari an. Paske mentnan nou di nou pap kite entènasyonal deside pou nou. Bandi ak zam ke moun pa rive idantifye anvayi tout kote nan Lilavois 53 ak Lilavois 47 nan minit nap pale la a. Se pou youn nan rezon ansanm popilasyon nan Lilavois 53 ak 47 deja lanse yon SOS alega de lapolis Nasyonal Dayiti pou wè kòman ke yo kapab rive byen rapid nan li lavwa 53 ak li lavwa 47 yon fason pou pote yon repons avèk aso bandi yo ki pa sispann simen dèy nan zye popilasyon an. Aprè ke komisè gouvènman Gonayiv la, mèt Feragasiyis, te fin pran desizyon pou libere prezime chèf gang Kokorat Sanras la, Williams Raymond, finalman ministè lajistis maten lendi an deside revoke komisè gouvènman Gonayiv lan paske misye pa t dwe lage bandi Kokorat Sanras la. Yo tou ranplase komisè gouvènman Gonayiv la pa yon nouvo komisè gouvènman ki se mèt Moïse Déristin. An n di l klè, vòlè, vòlè ranplase vòlè. Vòlè ranplase vòlè. Lè n di vòlè ranplase vòlè, komisè gouvènman Moïse Déristin, li te komisè gouvènman Senmak. Nan komin Senmak, avoka tout tribinal la an gran nonb te pral omwen manifeste pou mande. avèk leta santral pou revoke komisè Moïse Déristin pou yo nan Sen Mak paske misye pa ka mennen lajistis nan Sen Mak a bon pò. Ebyen finalman yo te pral deside pou revoke komisè Moïse Déristin paske misye te komèt anpil zak koripsyon nan Sen Mak. Ebyen si si m ta revoke yon nèg nan senmak pou koripsyon, pou vòlè, José m pa ka omwen aprenti yon lòt vòlè pou m mete yon lòt vòlè nan plas li? Eske nou vle di m nou vle peyi sa chanje reyèlman vre? Eske n di m nou vle omwen lajistis lan li granmoun tèt li tout bon vre? Jodi a m panse ke gen anpil moun ki etidye dwa nan Gonayiv. Gen anpil sibtit pou komisè gouvènman nan Gonayiv. Pou ki rezon nou pa nou pa deside pran yon sibtiti komisè gouvènman pou n fè l jwe wòl komisè gouvènman prensipal la pandan ke nou revoke komisè Pierre Agasiyus? Men non, nou pito al dèyè Moïse Déristin ke nan Senmak yo te kouri pè l deja pou vòlè. Kòm se ekip vòlè ki nan tèt leta sa a, Ariel Henry, minis jistis li an, yo pa reprezante anyen pou peyi a, se sa ki lakoz tout deriv sa yo ap pase nan jiridiksyon Senmak, nan jiridiksyon Gonayiv. Ebyen, ansanm avoka nan Senmak, ansanm avoka nan Gonayiv pa espere anyen de komisè gouvènman sa yo paske se chat yo mete veye mantèg. Talè Jess ou di ke. Lòm ke nap gade sou ekran la, bandi kokorat san rat la, li te arete, epi lè yo mete l nan, ou di? Egzakteman Busta. Mesye sa nap gad sou ekran an, se misye ki ki se ansyen komisè gouvènman Gonayiv. Misye rele Sera Gasius. Ebyen yo revoke misye byen bonè maten an paske te gen yon bandi ki te nan prizon se yon desizyon jistis ki te sòti ke bandi sa li menm li kondane ki se bandi chèf gang kokorat san ras la kap opere nan lakwa peris. E n pa ka bliye ansanm de dezòd ke bandi kokorat san ras yo deja fè nan Gonayiv. Depi yon machin ap pase nan zòn nan, nèg kokorat san ras yo p ap ba w aksè pou pase, y ap kidnape moun, y ap fè tout sòt de bagay sou moun ki nan machin sa yo. Ebyen, lapolis te pral finalman fè yon kout filè nan baz la, yo te pral omwen arete chèf gang nan ki se Williams. Ebyen. A notre grand etonman, yè, lè nouvèl la pran lari ke komisè Seya Gasius libere chèf gang Kokorat San Ras la, menm moun fou te sezi paske pou pwoblèm bandi bay anndan peyi a, pou polisye arete yon bandi epi pou yon komisè gouvènman gen tout prerogativ sa pou l libere bandi sa pandan ke moun nan Gonayiv t ap soufri anpil de movèz aksyon ke bandi sa. Ebyen finalman, minisè jistis te pral pran desizyon maten an pou revoke komisè gouvènman Gonayiv la ki se mèt Seragasiyis pou ranplase l pa Moyiz Perispen. Nou tande medam mesye? Èske nou wè ke nou pa ka kite moun sa yo ap tounen apre yo se yo apre yo se yo an? Mwen p ap pale. Èske nou kapab kite yon gouvèneman konsa? Yo kenbe, se la ke bwa kale komisè Miskaden an bon an wi. Se la ke komisè Muscadin li menm li bon an. Ou pran yon bandi ou tou fini avèl. Paske gen de moun anndan peyi an ki pa, gen yon polisye ki te di, men ou kwè sa fè 5 fwa m arete bandi sa a? Ap al nan figi m nan la ankò. A 3 fwa ou 5 fwa. Ap al nan figi m nan la ankò. E pa misye m te arete avan lòt jou a la a? Men kòman misye fè gentan lage? Ki moun ki lage w? E polisye a re-arete misye ankò wi. Li mande l, Bon, e pa ou menm mwen te arete mwa pase a? Men kòman w fè deyò pou krim ke w fè ki sou do w? Kòman w fè deyò? E se nèg sa yo k ap fè travay sa yo anndan peyi Dayiti, medam, mesye. Kontinye, Iv Jis. Mustapha Lons di li klè, polisye sa l te di klèman ke li arete yon bandi 3 fwa, li mennen l devan lajistis. Pandan mwens ke yon mwa, li kwaze avèk menm nèg sa a nan zòn avèk zam nan men l k ap opere, k ap brake moun, k ap friz moun bò lari. Men m p ap ba w manti, gen anpil polisye ki pa t ap menm pran misye twa kat fwa non. Premye fwa l pran l lan, lajistis libere l. Dezyèm fwa l pran l lan, lajistis libere l ankò. Twazyèm fwa a, pa gen po te ba lajistis non. Twazyèm fwa a, li kite pou l ale. Gen anpil polisye. Esa li tap tou rete pou misye wi. Otomatik. Kom gen nèg ki nan polis la li menm ki omwen gen yon lot konsepsyon pa rapo avek lot polisye. Men mwen menm m ta polisye areto w bann se yon premye fwa avek zam nan menl ilegal, dezyèm fwa avek zam nan menl ilegal, twazyèm fwa ou pap rive nan tribinal non. Klè. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, finalman peyi Kanada deside voye 4 blende pou lapolis la nan 18 blende ke lapolis la te achte nan peyi Kanada via konpayi Incas. Blende sa yo rive depi samdi nan direksyon jeneral polis la. Se avèk anpil kè kontan ke blende sa yo rive nan direksyon jeneral polis la pandan ke wo kòmandman lapolis la fè konnen blende sa yo yo pral itil polisye yo anpil nan katye popilè yo yon fason pou kapab ranfòse efektif blende ki nan katye popilè yo dènye tan sa yo. Bon sa m panse ke ou ka pèmèt moun yo wè videyo blende yo ki omwen te rive nan direksyon jeneral polis la samdi a. Yes, on mèt pale, on mèt pale. Aprè ke blende yo fin rive nan peyi a, fòk nou di w anpil moun nan sosyete ayisyèn nan kwè ke lapolis nan pwochen operasyon yo dwe fè a pa dwe gen eskiz pou pyès moun nan Vilaj de Dye. Kèlkeswa moun li ye a nan Vilaj de Dye, selon konsta popilasyon an, moun sa yo dwe pase anba bwa kale. Paske jodi a, li klè nan Vilaj de Dye, pa gen inosan ankò, tout moun ki nan Vilaj de Dye, se 2 nèg k ap travay avèk Izo, k ap travay avèk Manno. Jodi a, lapolis pa dwe gen paspouki pou pyèskeswa nan Vilaj de Dye. Malgre peyi Etazini. te omwen ale bò kote peyi Kanada pou wè kòman ke li te kapab jwenn èd peyi Kanada pou voye militè an Ayiti, ebyen gouvènman Kanada a pa t deside voye militè an Ayiti. Finalman, Chanselyè amerikèn nan, Linda Thomas-Greenfield, deside ale nan peyi Brezil fwa sa a. Kote ke Linda Thomas-Greenfield li rive nan peyi Brezil, lal mande avèk gouvènman Lula da Silva a pou kapab voye pou yon lòt fwa ankò militè brezilyen an Ayiti. Jiska prezan gouvènman Lula da Silva a poko bay okenn repons avèk anbasadè amerikèn nan sou kesyon deplwaman militè brezilyen sou sòl peyi Dayiti a. M fè yon ti kanpe la ankò. Yes. Jodi a, m pa kwè ke Lula da Silva ka al antre nan lojik konsa. Sa k fè m di m pa kwè, m pa kwè a, fòk Lula raple l epòk 2004 jiska 2007, te gen yon pakèt misyon onuzyèn anndan peyi a, nan ki peyi majorite te sòti? Se te Brezil. Yo soti nan Brezil, yo fè kadejak sou yon jèn gason ki rele Jhonny Jean. Don Pierre Espérance manje kòb sa a avèk plizyè lòt moun anndan peyi a ke yo pa dedomaje Jhonny Jean. Yo ansent anpil tifi anndan peyi a ke yo pa menm okipe pitit moun yo. Yo pote pou nou kolera ki tiye plis pase 2 milye de moun anndan peyi Dayiti. san ke yo pa menm dedomaje moun ki viktim de maladi kolera yo. Jodi a m panse ke Lula da Silva ou ta dwe gen sa yo nan kran ou kòm achiv negatif pou militè brezilyen ki te vin Ayiti yo. Jodi a si ke peyi Etazini vle vin Ayiti ke l vini a li menm sèl, ke l pran responsabilite l pou tout Ayisyen kontinye wè. ke ameriken pap ede Ayiti nan anyen. Jodi an pa al antre nan okenn lojik ke yap mete w devan pou yo griye w pi devan apre sa pou yo kanpe dèyè pou yap griyonnen sou ou. Jodi an li klè, Lula da Silva m pa rete kwè kòm prezidan ki apèn antre an fonksyon pral antre nan yon lojik parèy. Paske fòk ou omwen konprann Ki jwèt Etazini ap jwe la? E fòk ou mwen konprann tou yon peyi ki a yn èd tan edmi de Etazini gade nan ki eta yo mete l. Jodi a si Etazini te renmen nou reyèlman vre yo pa tap omwen mete nou nan eta sa kote ke ensekirite ap galope anndan peyi a, kidnapin ap vale teren san ke yo pa janm omwen di anyen pou nou. Men yo pito plis kwè nan kesyon voye militè sou sòl la nan sousi pou kapab vin jere kesyon moun nou yo, kesyon byen nou yo la. Prezidan peyi Brezil di a Lula, M panse ke opsyon sa a li pa p bon pou nou sou kèlkeswa fòm nan, ke nou repliye nan opsyon sa a paske l pa p pote okenn rezilta pou nou. Mwen menm, M pa la pou m eseye kòmsi kreye enfòmasyon pou m bay. M ap bay sa n dwe bay la. Men m pap tante krache sou ankenn ti efò lapolis ap fè non plis. Lè w wè m frape Frantz Elbé kòm misye pa konprann sa paske misye konfond pnh ki s on enstitisyon. peyi a ke se lajan pèp la kap peye l avèk konpayi prive l ke l genyen misye konfonn bagay sa yo lè m atake Frantz Elbé se pou l ka bay polis yo plis mwayen de fonksyònman pa egzanp mesye udmo nan nip yo m pa konn depi ki tan yo pa touche prim de risk malgre tout sa nèg yo fè nan nip lan Frantz Elbé ti mesye udmo nan nip yo yo pa janm touche. prim de risk gon pakèt polisye udmo bim boyd swat on pakèt ki pa janm touche prim de risk ke n te pwomèt poukisa n pa ba yo l se sa yo map mande se sa yo map mande sa di se pa paske m gen pwoblèm pèsonèl ak frantz elbe poukisa. Se rezilta map tann. E pa pale fransè, fè diskou, fè grimas, ou kite nèg kap endu an erè. Mwen menm ap gade yon nèg tankou Brun ki gen prèsk yn ventèn dane nan polis la pou kite Frantz ap fè w fè tenten kounya. Ou wè vye nòt sa Frantz soti a, ou te dwe di l non, pa soti l Brun, Hugues Brun. Genyen anpil divèsyon kap fèt e premye nèg ki chèf divèsyon li rele Izo chèf gang. Yon gwo bagay map di la wi. Premye nèg ki chèf divèsyon al rele chèf gang nan t se Izo 5 segond. Johnson Andre alyas Izo 5 segond. Kisa misye fè? Misye santi li kòmanse an difikilte e m pral eksplike n kòman. Misye son nèg m pa konnen misye gon ekip kap travay ak li kap bal strateji misye te kòmanse fè silans paske anpil kout bal tap tire sou vilaj kout bal pa tire sou vilaj ankò. E gen de bagay m pa oze di la a. Paske jan m di nou an, m pa yon jounalis ki sèlman ap vin ba n enfòmasyon. M son yon nèg ki responsab. Ou pa wè tout moun ap ekri, m tande yo, blende, blende. Men sa pa nouvèl. Pou Ok, ki sa k nouvèl la m pral di wi, o wi, gen 4 blende t rive nan peyi a. Ok, ki mele m blende rive? Se rezilta blende a m ap tann. Sa pa nouvèl pou mwen. Blende a rive map tann reziltal. Gen blende bon bon m pa ka di bagay sa nan. Gen blende nan peyi a la pa egzanp gen gen gen blende nan peyi a wi pa menm gen chofè pou yo gade yon vye tenten sa mesye donk gen de enfòmasyon m fè m pa chwazi bay li Paske lè m bay li, m rann mwen kont ke non sèlman m rann bandi a sèvis e m frajilize davantaj travay polisye a oubyen la pnh. M chwazi pa di l. Men, m pa dakò tou moun k ap fè divèsyon fè sansasyon. Gen kesyon m pral reponn pou nou. M ap poze yo, m ap reponn yo. Poukisa m di Izo se chèf divèsyon? 1. Bon m reponn kesyon sa. Eske lapolis penetre vilaj deja? La repons è non. Tande wi. Eske lapolis penetre vilaj de Dye? La repons è non. Gen kout bal k ap tire sou vilaj pou kounya? La repons è non. Eske pat genyen tout semèn nan? Wi. Eske Izo ak Manno gen solda yo ki tonbe? La repons è wi! E mwen konfime l. Pa gen ankenn nèg kap fè divèsyon, literati. Koman yon nèg ap repete aprè Izo? Ou pa ka jounalis wap repete aprè yon chèf gang. Fò w mennen pwòp ankèt pa w. Si w pa gen moun pou mennen ankèt, degaje w, desann atè a, e jounalis ou ye, met pye w atè. Koman wap repete aprè Izo monchè? Sa fè wont wi nan medya. Son desepsyon sa ye mesye. Nou ap repete aprè izo. Si w pa gen moun ki pou ba w enfòmasyon, mete pye w atè a ou menm al mande, al chèche konnen. Men w pa ka fè sa. Ou konprann? Gad di la gen link telegram yo anba anba live la. Tande byen wi. Ou pa kab detou, ou pa kab fè sa. Si w pa gen chinwa w pa gen nèg mawon, e bon menm degaje w met pye w atè a. Kounya w ap tann mwen lage pou ta pou w ka lage. M p ap lage. Ou degaje w, kòm ou di e manti, pa gen nèg ki tonbe, eben ok. Mwen menm m konfime gen nèg ki tonbe. Ou menm ou di se manti, pwouve se manti. Epi kite m mwen kwè nan sa w kwè a. Sa di Izo ap fè divèsyon, nou pa ka kòmsi antre nan kouran Izo a. Li pa bon pou polis la, li pa bon pou sosyete a. M reponn de kestyon la. Eske gen penetrasyon nan vilaj? Non. Eske izo gen solda tonbe ak manno wi je confirme e sonsonn kem te prezante n talè a fè setyèm manb nan nèg yo t tonbe nan nèg vilaj la misye bon koman yon nèg yo fèk tire yon nèg zam sou li te sou moto kap vin siyone t sot nan vilaj misye abityèlman al chèche fanm pot bay nèg yo anba. Zam misye rèd sou li, misye tonbe prèske bò tele Haïti a, kounye a Izo ap vin pase n nan betiz, lè n t ap rele l vin pran kadav la. Kounye a misye monte tiktok ap pase nan betiz. W ap repete aprè Izo ou pa bon moun. Ou pa ka bon moun non. Ou pa ap repete aprè Izo mon chè. Bon mwen m di w m koufi, bele a gen nèg ki tonbe, epi w ap di se manti. Ou pa ka fè sa. Gen de bagay m pa ka di ou, m pa antrave yon seri de sous. Bon mwen m di w nèg la gen soldat tonbe anndan, ou di non se pa vre. Met pye w atè monch. Al konfime. Dezyèm bagay, twazyèm bagay. Eske gen ti solda Izo ki kontinye ap fè resèt sou wout Matisan 7 lan an patikilye? Wi! Je confirme. E se. A m te gen pwoblèm avèk lapolis nan ka sa a. Alòske gen yon BI ki ta sipoze fè va-e-vyen nan zòn nan. Ti sòlda Izo ak Ti Lapli toujou vin fè resèt nan zòn Matisan 7 a. Menm jan a sòlda Krisla yo ki toujou ap fè resèt nan Fontamara. Solda izo ak ti lapli alos la sel diferans yo pa vini jan yo konn vini abityelman ou gen dwa wè 2 nèg annik parèt la epi gen yon machin kap pase rapidman yo bagay epi yo kouri antre jan yo te alèz chita fè tout jounen nan lari ap fimen manje zam nan yo pa fè sa men tanzantan yo soti nan lari a vin fè resèt ou tande la popo son verite m ba ou katriyèm verite. Eske izo deplase kite vilaj men pi gwo doulè a men pi gwo doulè a eske izo sa yo te di yo dil deplase e nèg isi yap repete apre apresa yap fè foulay eske izo deplase kite vilaj. Kisa ou tande yo di? Bon ann gade anba live la, sa yo di? Eske Izo kite vilaj? Oubyen eske Izo nan vilaj? Banm wè ki repons ke map jwenn anba live la. Eske Izo kite vilaj oubyen eske Izo pa nan vilaj? Hein? Kiyès kap di sa? Pa gen moun ki banm yon repons anba live la? Map gade live lan la wi. Banm gade Eske ou di non kisa ou di non an Eske non ou di non Osnick Moïse kisa ou di non an Gon nèg ki dim li la Ok Misye fè 2 ti videyo ki pèmèt mwen jwenn yon bagay Pa egzanp aprè emisyon an map lage yon ti foto sou Facebook la pou nou Pase mwen mpa swiv boul mikwòb sa mwen konnen gen anpil moun ki toujou ap swiv e yo pataje avèm kestyon an eske izo kite vilaj non misye pa kite vilaj poipe moun kap fè divèsyon ki di o misye sesi li sela bon mwen avan yè lè misye ap fè bagay tiktok la lèm gade mwen nan espas misye ya mpanse misye pat vilaj misye vilaj. E se e ti video l fè jodia t pral konfime m ke l vye laj. E li pral konfime ke enfòmasyon m te bay ki di ke misye genyen kamera lakay li. Misye nan vilaj. M te konfime sa. Paske gen bagay m pa ka di. Paske m di m m son nèg responsab. Izo anndan vilaj. E gon rezon k fè misye vilaj. Misye pa gen ravin, misye pa ankenn bagay. Misye nan vilaj. Ti anndan vilaj. Ok pa egzanp ti tok tik tok li fè jodia se anndan vilaj li fèl. Misye nan vilaj. Ok. Kisa t fè misye nan vilaj? Misye te gen entansyon travèse kanal la men li pa travèse. Paske enfòmasyon m gen li nan vilaj. Pa gen moun kap di w misye al Bomon, li Grandans, li Lafito, misye pa Lafito, misye pa Grandans, misye anndan vilaj de Dye. Ok, kwè m si n vle. Misye anndan vilaj de Dye. Paske tiktok li fè jodi a se anndan vilaj li fè l. Ok. Mentnan kisa k pase? Eske se paske misye alèz ki fè ke nou wè li sou tiktok? E pa vre. Yo rele sa divèsyon pou detounen atansyon n. Eske lapolis ap kanpe sou operasyon yo gen Bon m di l on jan pi klasik. Eske lapolis ap fè retrè? Yo pap frape sou vilaj. Non, pa gen bagay konsa. Sof ke lapolis poko penetre vilaj. Poukisa? Pou rezon m te ba nou deja yo. Paske nèg yo mete yon pakèt pyèj anndan pou lapolis. Pami pyèj yo, gen yon pakèt twou ke nèg yo fouye, yo mete sab, yo mete bagay prela sou li, Lè w panse ke se sou tè w ye epi se nan twou w ap tonbe. Sa fè 1. Gen yon seri de mi ke nèg yo eseye konstwi anndan. Sa di lapolis pou l penetre fòk gen gwo materyèl pou kraze. Tout sa yo fòk lapolis gade yo. Paske sa nèg yo fè, lè yo ap tire sou lapolis yo kache anndan kay. Yo pèse twou nan kay la pou yo mete bouch zam nan deyò pou yo tire. Men yo kache anndan kay yo. Fok la polis itilize tout strateji sa yo pou le gade yo. Se rezon sa t fè la polis panik pote boure sou vilaj. Men tout a ete planifye. Tout fwa. Tout fwa. Chef polis yo ki pa Frantz Elbe. Gen ti reyinyon tanzantan o sesi anndan vilaj gen timoun etc kapab gen domaj kolateral tande wi men moun moun moun yo moun ki chèf yo moun ki chèf yo sa vle di ke gen de bagay kòmsi m gen dwa chwazi pa di yo. Men m pa vle tou moun ap krache sou travay polis lan pou kapab ranfòse gang yo. Pa gen bagay konsa. Bagay sa son skandal li ye. Ok, son skandal li ye. Lapolis gen strateji l pou l fonksyone. M pa pral dakò, m pa pral aksepte tou n al pèdi plizyè polisye menm jan sa te fèt la avan. Fòk lapolis itilize strateji l. Sa vle di ke n ap tann, n ap swiv. Pa gen kout bal k ap tire sou Vilaj pou lenstan. Sa vle di, pa gen operasyon k ap mennen pandan m ap pale la a sou Vilaj. Men sa pa vle di ke pap genyen. Fò n klè sou sa. N ap tann. Paske m te di sa. Menm si lapolis ta tiye 50 oubyen ta stope 50 nèg, sa pa di, sa pa fè ni cho ni frèt. Yon sèl grenn nèg nou bezwen, li rele Izo. Bon menm si lapolis ta desann tout sòlda k anba a, sa poko janm fè ni cho ni frèt. Yon sèl grenn nèg nou bezwen ki rele Izo. E nèg sa fò nou jwenn misye. pou n k al chita bwè ti tafya nou anba a. N ap chèche misye. E si yon nèg di ke pa gen anyen lapolis ap betize, oke m konsyan. Paske lapolis, si yo pa tou pwofite de momentum sa yo pa p janm jwenn li ankò. M di sa chak jou. Sepandan. Si tout fwa pa gen anyen vre sou Bicentenaire, zòn Fò Senklè rive Pòta Leyogàn, mande Izo, jan l konn fè l abityèlman, pran machin li, travèse Pòtay, monte sou Bèlè e pou retounen. Di misye fè sa pou nou. Di misye sòti Vilaj de Dye, travèse Bicentenaire, n ap tann li kay Dèdè sou Bèlè. Di misye sa. Li menm avèk Manno. M ap gade blokis ki sou Lalu jodi a. Sa fè plizyè tan n pa wè l. Paske tout moun te pè. Paske prèske chak jou nèg yo vin kidnape moun sou wout lan.